Map soufri, imajine w, map travay se pou lèzingra. Wi, se pou lèzingra map travay. Pa gou ti po pitit non. Gen sak rele mal papay. Ou gen dwa te fè yo bwè li. Ki bo sa ye man. M toujou ap chèche yon fi ke m te konn viv avèk li ok si l tankou lè m wè yo gen pitit m toujou ap di ti pitit sa sanble avè m poukisa yo pa pou mwen te fè l kòmsi m ap fè yon jan rale yo lwen mennen yo pre pou m wè si yo ta di m bon M te ansent pou ou lè sa w pa t ap travay osinon ou konnen m te gen mari kèlkonk pou m ta di m yon bagay. Paske m poko janm gen yon moun vre. E sa k fè m kanpe. Paske ou di m yon bagay la de. M yon ti jan. An n kanpe sou pwen sa a. Ou di ke gen moun si yo ta di w yo fè pitit kòm mwen te gen mari sa vle di ou kraze relasyon? Non non non non madam. Sa m ap di w lan la Se bagay lèm te jèn gason, lèm te gen tan. Anmwey non, m byen tande sa w di m nan, ke si m te gen mari, bagay se kòmsi son moun ou kraze relasyon. Ou konnen, lè w ti jèn, ou konprann, ou bèl ti gason. Tann gade, sa vle di ou poko janmen a yon moun ki gen mari? Non sa se bagay lèm te piti, nou pat reflechi. Donk se tout bagay sa yo fè m vin reflechi epi m kanpe, m di m kanpe m ap tann lè Bondye vle. Se tankou m ta di m ap tann lè m gen laj pou m renmen. Bonsoir madame. Bonsoir. Cheri, manke ale kito wi. E pa fòt mwen menm. Dat m ap tann ou la. Ah cheri. Kòman w ye menm? Mwen pa pi mal non. M kwè se papa m sot rankontre la. Mesye sa telman pale dwòl avèm se kòmsi epa papam li ye Papam ap dim seri de mo ki pa nan santimanm Mwen telman sezi Papam vle fèm santi ke se manmanm ki pa bon se manmanm ki bèt nwa Pandan se tan e papam ki pa moun e papam ki pa bon Papam vle fèm santi e li k bon wi Cheri ou konn sak pase ma pedew tout janm kapab. Ou pa bezwen enkete w pou papa w. M ap fè chemen pou ou jis pou w ka rive kote w vle rive a. Pa enkete w. M la avè w. Konsidere m tankou yon dezyèm manman pou ou. Kwè m ke m ap ede w. Sa vle di ou pa gen moun nan vi w la menm Adm? Lontan kanpe. Bon, antoulèka Adm m byen kontan. Paske li pa fasil pou yon gason reflechi menm jan avèk fi. Ou konprann sa m di w la? Tout moun se moun, tout moun pa menm. Bon, mwen kontan. Antoulèka, m pap tèlman rete. M pral devan la. N a pale yon lòt fwa. Pwomèt mwen n ap pale plis, madanm. E, n ap reflechi sou sa. N ap priye Bondye toujou. Kòm ou di m ke ou priye, toujou kontinye priye mwen, m ap kontinye priye. Wi, m ap kontinye priye. M ap fè sa. Na kontinye pale. An gwo m renmen w anpil. Mèsi Ade. Bye bye. Swete w wè demen. Nou pa ta pran tan tou. Ou wè m bezwen di demen. Renmen jodi, marye demen. Wè. L ap mande Bondye sa. L ap montre nou sa pou nou fè. Lè w vle la. Dakò madam. Je t'aime. Mèsi. Madam Emma. Li gen may wi. Jèn jan li ye. Emma jèn jan anpil wi mesye. Mwen se jèn jan. M pap ede w paske mwen konnen papa w cheri. Men m ap ede w paske Bondye voye w sou wout mwen. Pou m ka ede w. Ou tankou yon pitit pou mwen. Ou pa bezwen enkyete w. Paske mwen ap soufri anpil anpil anpil. Nap soufri vre madanm. Manmanm pa menm vle nou vin kot papam menm. Paske li di konsa li pap met pyel kote mesye sa. Bagay yo telman pa bon pou nou, m oblije fè sanwont mwen m vini. Men lè m vini, sa l di m yo, anfen. Humm. Antouka cheri, m ap fè tout sa k depann de mwen. Tande. M ap fè tout sa k depann de mwen e ou pa bezwen enkyete w. Enben, sa n ap fè? Nou prale? M ap tou montre w kay mwen pou lè w bezwen vin kote m. Paske nenpòt jou w ka angaje, fò w gon kote pou w frape. Ann ale cheri. Enben oke madam, mèsi wi. Men, Abdelin, de ki sa w ap pale la a? Ou pa konnen? Akwabon pou m konn sa w ap di yo la a? Ato pou m byen avè w, pou jan nou zanmi, pou gon bagay konsa, se yon lòt moun w al di l avan m? Enben, esplike m ki sa l ye, ki sa l ye? Wi, ou pa konnen. Emma, Sa mwen fè pou ou a. Menm manman m poko janm fè l pou mwen non. Vwa pou yon zanmi, yon kouzin, yon matant. Moun sa yo poko janm konn bagay sa yo de mwen. Ou konnen m pa ka konprann ou non. E mwen k ap pale, ou pa konprann? Ou te vin dirèk ap Derline. Emma, ou gen kè, ou gen fyèl. Pou gen yon nèg, pou gen yon mennaj, yon moun ou damou, pou al di lòt moun sa? Mwen menm ki zanmi w pa menm di l sa menm! M gen yon nèg, m gen yon nèg m damou, m al di yon lòt moun. M pa, franchman m pa wè kote ou ye a non, mete m sou pye. Ou pa wè kote m ye a? Ou fas ou m ye wi. M pa wè, di m sa k gen? Nou fas a fas, ou pa wè sa? A, nou nan konkirans. Ah bon. Wi nou nan konkirans. Si w gon bagay konsa w pa di m. Se ke nou nan konkirans. Ou gen fyèl pou w al renmen. Ou prè pou w renmen ak yon nèg ou pa menm konnen. Alòske ADM nan se yon moun ke nou konnen e ki prè pou fè tout bagay pou ou. Men se yon nèg ou envante ki moun sa a. Ou pa di men si w gon nèg. ke w tonbe damou, ou pa lwen reponn li. Epa la prim. Men ma cheri ak rezon pou m ri wi. Men cheri si m gen yon nèg mwen renmen m tonbe damou premye moun ki t ap konnen se ou menm. Laisse moi te dire ma cheri. Se yon moun ki konn ap rann nou sèvis. Epi m jis pale a Betty, gon bagay ki travèse m, m pa lè sa a Betty. Men mezanmi, Betty gen tan al di w sa. O Bondye! Sara! Men madanm nan poko janm met zago l nan kay la toujou. M al andeyò, m al chache l, m pa jwenn li. M al kay manman l, mwen pa jwenn li. M al kay tonton l, mwen pa jwenn li. Yo menm voye m kay marenn li, m al tcheke l, m pa jwenn li. E ou te di l se andeyò l ale, pa vre? Sa vle di, se kay nonm li l ale? Ou menm k ap bay manti pou li. Li moute tèt ou. Mèsi Anjil. Yon fwa m te sou anse kay medsen fèy l ale. Wè, kay medsen t ale. Ya! Ou di m l al kay medsen fèy, pa vre? L al manyen. Vrèman l ap manyen. E m konnen medsen fèy sa yo, y ap manyen. Y ap byen manyen. Kounye a manyen se pa twa, twa fwa l fèt ankò. Pa vre? Se yon dal tan pou manyen fèt. Medsen fèy la ap byen manyen. Depi ou antre nan kay la son madan Jul madan Jul madan Jul e mwen menm. Men Ciara kisa w gen bezwen ankò ou pa grangou ou pa touni avan m al andeyò a m kite kòb lan men w kounya wap vin di m pa ba w atansyon m pa ba w afeksyon men sa sa w bezwen. Mesye Jul wap fè m ri se pa sèl kòb mwen bezwen. Se pa sèl manje. Lè w antre, ou pap mande m, Siara kijan w ye? Ou manje? Ou bwè dlo? Bay sa, tout sa yo. Ou pap mande m si m benyen. Pafwa m konn ap dòmi, m ap fè vye kochma. Ou pa janm reveye pou w ap mande Siara sa k pase w. Ou wè sa k nan tèt mwen la? Se pa li k nan pye m. De tout fason, m anndan. Ebyen m ap vin jwenn ou. Non. M pa fache non. Juan pou sevo pa fache abdelin. Bon bon on imajine w pou jan m byen avè w depi se Betty wap di afè w. Betty pa emosyon petèt ou konnen ou renmen m li renmen m li bezwen epi li jis di li. Epi te m di w m pat ka damou lòt nèg. Tande m. Ann kite dosye lòt nèg sa. Paske w gentan banm verite. An palan de renmen sa. Ou renmen Betty sa. Ou Betty renmen w lan. Fè trè atansyon a Betty tande. Sak pase ye. Ou wè Betty sa wap pran konsèy nan menl lan. Li pap rete nan bon chemen. Men se nou 2 ak zanmi m. Pa fè sa non. Fè atansyon. Fè atansyon. Mwen m vle wè byen pou ou. Men Betty pa bon moun non. Wap rann mwen sèvis. Fòk prudan wi tande. Men sak pase e nou 2 yap gen kòm zanmi. E Mwen sèl ki zanmi. Aranjew nap retire Betty nan dosye adm sa nap pa fè nou poukont nou. Mnde ok nale. M konnen ou konnen nou se 2 patnè. Bro for life. Men, ou konnen mwen menm ansanm avè w, nou gen anpil rezon pou n pa ka kontinye amitye sa a bro. Zanmi pou lavi HT. Zanmi pou lavi. ADM, Ou wè mwen menm, ou konnen pase m. M son nèg ki gen pèsonalite. M son nèg ki gen nen nan figi m. E, si m ta vle fè pleonas, M son nèg ki gen prestij. Kòmsi, sa w vle di pa la, piti jan pa twò konprann ou achte? Alex, Nan ki lekòl ou te pase pou w te vin yon administratè? Di m non adn. Sa k pase brother? Nan yon bon lekòl, e sesi m pa t pran sa sèlman. De jounalis, m pran yon ti tan nan dwa, epi mwen se yon jestyonè. Sa k pase? Wè monchè. Men antouka, lekòl k ap fòme moun Ayiti yo, sa montre m peyi sa a pa gen lòt kote l ka rive ke kote m wè l la non. Bon, ban m brèf avè w. Apre tout pale anpil ki te konn ap fèt yo, zen Beti, zen Aptèlin, zen Ema, jounen jodi an la, ou gon Kalòs la, ou pran ou fouye nan kòlèt ou la, k ap kreye yon lòt zen anba anba anndan travay la. E sa pa gen rapò ak etik mwen mèt la. M tap rele w lontan sa wi. M pat ka jwenn ou, m al lakay wa m pa wè w. An! Ou konnen m te yon ti jan tèmine pi bonè jodi a, m te gen yon pakèt bagay m te pase fè. E sa k fè w pat jwenn mwen menm? Aprè sa kòman w ye? M pa pi mal non. Hum. Banm diw cherie m achte yon paket bann ti rad yo nice. Vreman? Wi, ti bout pantalon, ti mayo pou kale lonbrit ou, waww se chou. M pa kwè lap fin twò bon non paske petèt papam menm si w ta wè l pa bon vre men l kapab avel mete yo. Kilè jou minmin? Si w bezwen sòti kò w lan la, sòti tèt ou lan sa w ye a, kòman w ap fè sòti tèt ou? Fò w jwenn on moun ki rive sou ou. W ap mande m ki kote m t al aprann sesi, sela. Sa pa gen rapò nèt la. Paske w ap mal travay. Non! W ap mal travay. Se ou menm k ap jere, w ap administre, men fò w fè bagay yo nan nòm adm e ou k ap mal travay. Lè on ekip foutbòl ap jwe, Tout echèk ekip la e sou do antrenè a l ye wi. Yo, HT! Di m pito moun sa yo soumoun! Yo soumoun! Yo nan kòlèt! Se paske m ap manje menm kote avèk yo, m ap pataje menm lakou avèk yo, se sèl menm biwo m pa pataje avèk yo, yo jis pot dosye pou mwen. Ok! Nan kòlèt sa yo, m pa sipoze annafè avèk yo. Ok! Sa yo se fanm yo ye? Sa yo se fanm? Ou pa konn mache pou wè fanm? Se mwen k pèdi valè m, m al koze ak sa yo. Mwen la pa konn wè fanm m ap pran mèt la. Ok! Twòp bagay! Se mwen k te kòmanse, se mwen k pou fini. Kòm etandone mwen te konnen fanm s on nasyon ki renmen lè gason di l bèl, li renmen lè gason montre l damou l. Ok! Nèg la ka renmen l, l ap fou pou li, l ap ba l tout sa l merite. Men ou menm kap bal manti an ou fè kèl kontan, ou fèl santil heureuse se sa ou tap eseye fè poum te ka toujou yon super star pou yo, yon bon gason pou yo fè dyòlè youn lòt men kòm yo chanje bagay la mwen menm chanje tou m pral fout chak limit yo janm ka fè yo damou an, ka fè yo detestem tou. Ebyen map eseye men boko fin su non map eseye poum wè. Mimine, se mwen kap fè w wi. Se mwen kap aprann ou. Afè de pale de papa w, papa w ap fè w malonèt, papa w chaje kòb la gaspiye. Epi w pa vle leve tèt ou gran? Antouka Mimine ou konn sak pase, m pral rive pi devan. Ale anba pou flè a, w ap wè kle an, antre nan chanm nan. W ap wè tout bèl rad m kite pou ou yo. Kòmanse mezire yo, epi m ap vini. Ale non cheri. Enben oke madam Betty, mèsi wi. Enben pa gen pwoblèm cheri. M ap vini wi. Wi. Dakò cheri. Rastay monchè. Ok big up men. Antoulèka, tout sa w di yo, yo pa antre an liy. Kòm ou te pale m kote w te aprann jounalis, kote w te aprann administratè, men ou pa t di m nan ki lekòl ou te aprann odasye. Ou gen anpil odas wi. Jan w ap mennen travay la la a, se tankou yon bato ki prèske koule. Byen ke m konnen travay pa fasil nan peyi a, men frè pa m, m sera demisyone kite travay wa tande. Menm lè m konnen tout mizè m ka pase apre. Sa pa. Okenn tèt kannan m pral fout sou tab ankò. Lanmèrrd! Malpropte ap di ou lap kite travay. Al manje aransò. Si l fasil tou. 50 goud on mak. Lajan ameriken desann. Pa okenn machandiz ki desann frè. Yon bagay fasil. Ou fout jwenn travay wap di wap kite l. Ou fout kite l. Don. Don. Bonswa papa.